N ap salye laprès pale, ekri ak televize. N ap salye medya an liy yo. N ap salye dyaspora yo ki san yo nou pa t ap egziste. Objektif konferans de près jodi an se pou nou pale de sitiyasyon peyi a. e pou nou renouvle angajman nou devan pèp ayisyen an e devan lemond antye pou nou di ke fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout pa nan kidnaping e nou pap janm nan kidnaping. N ap pwofite de okazyon sa a pou nou di Don Kato li manti. Li manti lè li di se fòs revolisyonè Je Nèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout k ap fè kidnaping. Nou mete Don Kato an defi pou l pwouve. Nan youn nan katye ki gen je nèf yo te konn gon kidnaping ladan l. E nap pwofite de konferans de près sa pou nou raple Don Kato bon jan relasyon ke li te genyen e li genyen e lap kontinye genyen avèk nèg ki pote zam. Don Kato. Eske se pa ou ki mete dezyèm chèf baz pilat la nan polis palmantè? Don kato ou bliye ou te vin site solèy avèk alix DJ fizeme ou te rankontre avèk iska ti wongan adji Ti Gabriel pou sipò elektoral. Don Kato, ou te voye lajan ba yo e Alix DJ Fils-Aimé pa t bay kòb pa l la. Don Kato, ou te responsab Atis pou Lapè. Menm yon bout kouto ou pa t janm ranmase nan kanpay dezameman an. Grangou tap touye mizisyen ou yo. Twaka nan djaz la oblije al viv aletranje. Ou san imanite. Ou sanwont anpil. Ou di ou anvi monte sou sèn. Men ak ki djaz? Eske se djaz ou te kite ap mouri grangou pandan w te senatè a? Don kato si w demanti sa m sot di la yo m ap pale plis antouka mwen espere ke tout nèg ki pote zam pran sa kòm egzanp nou wè ke nèg ki rele tèt yo politisyen jan yo engra yo bezwen nou sèlman lè yo bezwen pouvwa. Yo bezwen nou sèlman pou nou goumen youn ak lòt, apre kou yo fini, y ap jete nou tankou papye twalèt. Adye wooyy! Gade jan Don Kato ap imilye memwa Tèt Kale Gran Ravin. Mwen swete tout nèg a zam Pran sa a pou leson. E n ap pwofite de konferans de près sa a pou nou di Youri Latortue, politikman li fini. E sa li bezwen fè a, ki se kraze fòs revolisyonè G9 an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, li p ap kapab. N ap raple Youri Latortue, Pandan tonton l te premye minis, se li ki te kontwole kidnaping nan sou Bèlè. An 2005, se Dansere, Ti Pòp, Patrick Sevrin, ki te kidnape yon konsiltan OEA, ki te detache nan primati. Se bwa dwat ou Youri Latòti, Jean Renel Jacquit, ki te chèf sekirite primati alepòk, ki te pran pòz l ap negosye pou viktim lan epi ki t ap pran lajan nan men papa viktim lan. N ap di Youri Latòti, se vre li gen anpil lajan, li gen enfòmatè tout kote, menm anndan anbasad yo, men pa gen moun ki ka efase dosye dwòg ou yo. Ou pa ka rete san kouvèti pouvwa oubyen san iminite diplomatik. Paske w konnen, nenpòt lè, diiye ap desann vin pran w. Yo pa konn bay chat veye mantèg. Si te gen yon Leta ki fò e responsab, Youri Latòti te dwe nan prizon. Nan prizon paske se youn nan moun ki bay plis zam. nan geto yo, tankou jan l ap fè sa nan moman m ap pale la sou Bèlè. Lè nou tande Youri Latòti ap pale de fòs antiteworis, se manti. Men pito, se lejitimite l ap chache pou li ka legalize tout gang li yo e pou goumen kont fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout. Se 30 an wi Youri Latortue genyen nan pi wo nivo leta a. Poukisa se kounye a plan sekirite sa? Antouka, n ap di Youri Latortue, nou konn plan an, nou konn zam ak minisyon ak lajan li bay sou Bèlè yo, n ap pare tann yo. Se domaj, nèg ki gen zam nan men yo, poko konprann politisyen tradisyonèl sa yo, yo pa moun. E n ap kontinye louvri de bra nou bay tout nèg a zam pou nou mande yo pou yo rejwenn nou, pou nou goumen kont 5 pou 100 moun ki gen 85 pou 100 richès peyi a nan men yo. Jodi a. Moman an rive pou tout nèg ak zam mete tèt yo ansanm pou nou pran desten peyi sa a an men. Moman an rive pou nou goumen pou nou gen bon jan lekòl, bon jan kay pou nou rete, bon jan lekòl pwofesyonèl ak bon jan inivèsite. Mesye ki gen zam nan men yo, voye je nou gade m, voye je gade tèt nou. Nap wè si nou pa sanble avè m. Poukisa nou pa vle met tèt nou ansanm avè m pou nou vire bouch zam nou yo sou vrè enmi nou yo. Mesye ki gen zam nan men yo, ann mete tèt nou ansanm Pou nou ekri yon lòt paj istwa. E n ap pwofite envite tout moun an jeneral pou yo vin rann yon gwo omaj ak papa Desalin jou k ap 17 oktòb 2021 an e n ap tou pwofite mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse Ke boujwa santi melanje ak politisyen kowonpi, mete ak machann mikwo te asasinen de fason lach, barbar e revoltan. Nou di jistis pou Jovenel Moise, nou pap negosye sa ak okenn moun. Ankò yon fwa, nap di l e nap redi l, le jou yo kidnape yon moun, e ke moun sa yo kidnape a, lè yo relache l, li di se nan youn nan zòn ke nou menm nan Je Nèf an Fanmi, nan Je Nèf an Fanmi e alye, manyen youn manyen tout ke nou menm nou di ke nou gen kontwòl yo. Le jou se nan zòn sa yo kidnape yon moun e ke yo te sere moun nan e ke mwen menm k ap pale la, Jimmy Cherizier Barbecue, m p ap janm pale nan laprès ankò, m p ap janm pale nan non. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout. Paske nou menm, nou se yon gwoup ame. E n ap pwofite de konferans de près sa pou nou di moun yo, fòk yo fè diferans ant gwoup ame e gang ame. Tout moun ka pran zam. E lè nou antre Site Solèy, lè nou antre Lasalin, Lè nou antre anba Dèlma, lè nou parèt la a nan ri Sen Maten, lè n gade jan moun nan Simon Pele ap viv, si pèp sa a pa pran zam deja, se paske pèp sa a poko konsyan de eta l ap viv. Jounalis, etidyan, medsen, avoka, lè nou gade sa nèg sa yo fè peyi Dayiti tounen, nou poko pran zam deja, se paske nou poko konsyan de nan ki eta nèg yo mete peyi a. Pote zam an swa pa yon move bagay. E moun kap eseye kenbe pèp la nan inyorans pou di pèp la mesye sa yo se moun ame yo ye. Nan tout peyi serye kote edikasyon moun yo fèt wap wè lè peyi an danje, lè enterè nasyonal pèp sa yo menase nap wè moun anndan peyi sa yo yo pran lèzam. Jodi a sitiyasyon kawotik, ti moun ki paka al lekòl, jenn fanm a jenn gason kap vann kò yo pou yo manje. Lè nou gade nou pa gen bon jan dlo potab pou nou bwè. Lè nou gade anndan waf Jeremi, anndan Site Solèy, jan seri de moun ap dòmi menm kote a kochon, si pèp sa a poko pran zam, se paske pèp sa a poko konsyan de nan ki eta e ke 5 pou san moun ki gen 85 pou san richès peyi a mete l. Ankò yon fwa, n ap di chak grenn moun k ap di, Barbecue, ou pale twòp, Barbecue, e moman an rive pou fè aksyon, e nou toujou di l e nou toujou repete l. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, mwen youn mwen yon tout, poko janm di sa nou pa ka fè. Men, batay se estrateji, n ap devlope estrateji, n ap prepare nou, paske lè n ap gen pou n atake, nou p ap atake a demi, n ap atake jiskobou. N ap atake jiskaske nou jwenn manje pou moun nan katye popilè yo, n ap atake jiskaske nou jwenn bon jan lopital, bon jan inivèsite, bon jan lekòl pwofesyonèl. Epi lap mande tout moun ou moun ki gen prèv se pa chita voye moute paske politisyen isi detwi jenn fanm a jenn gason nan peyi sa twòp ou moun ki gen prèv pwouvel pa voye moute pa vin ap di jenèf e alye sesi tout moun konn sous kidnaping yo tout moun konn fwaye kidnaping yo e nou toujou dil nou menm nou pap goumen avèk nèg ki pote zam menm jan avè nou paske nou kwè nan dyalòg kòm lidè responsab. Men, n ap di l e n ap repete l, fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye man yo n man yo tout pa nan kidnaping e nou p ap janm nan kidnaping. Ankò yon fwa mèsi, n ap salye tout moun e nou pare si gen kesyon pou nou pran kesyon yo. An palan de 17 oktòb,